Yon gwo ayibobo pou tout pitit ginen yo, ou menm kap swiv chanèl sa jodi a, jodi premye novanb lan, mwen pase vizite Ongan, e m pap bezwen di nou non l, e se li menm ki pral prezante l avèk nou, se li menm ki pral di nou kisa l fè e kòman l fè vin Ongan, map pran yon ti poz epi map rive dirèkteman sou li pou nou ka dekouvri kiyès li ye. Bonswa frè pam e prezante ou bay piblik la pou di kiyès ou ye e kijan ou fè ateri ou nan domèn sa e kòman ou te kòmanse. Bonjou bonswa pou tout moun kap gad video sa si elè bonjou e bonjou si elè bonswa e bonswa mwen menm se Dyepisan Morisna menm vante non dyab la Apolinal Pyè nèg latibonit ebyen video sa nap lagel sou youtube nenpòt kotel ye sou facebook nou remèsi Bondye tou avèk youtube pou opòtinite li ban nou kap fè nou ka rive gen aksè pou nou fè tout bagay sa yo bon mwen menm sa fèm arive mistik se paske m son nèg ki sot atè lèm di w moun atè a m son nèg kite malere. Men yè m te malere jodi a m pa malere ankò Gras a Ayibobo m son nèg ki kwè nan misik mwen depi m leve m jwenn paran m nan Ginen bon n ap travay n ap viv gras a Mizèrikòd m konn ap mache a pye menm lè m koulye a m ap woule yon bèl machin men m di gras a Ginen apre Bondye nan syèl la m gentan konnen se chèf sa yo a ki rejiste bon antoulèka tout sa yo sen sa yo la siyifi ke yon bagay men se kwè. nan sa wap fè a. Nou men nou mande gras la mizèrikòd devan Bondye devan tout le sen marasa ginen nou en nèg an afrik yo nou pral mande pasay devan tout le sen marasa ginen ki pa bò kote nou isit sa kèm arive misik se pa manmanm yo touye se pa papam yo touye se paskem fon chwa paske mwen menm m fon bann tan nan levanjil aprè m vin pran desizyonm ok m wè map pèsiste ok m wè se misik la poum fè ok m fèl kem te deyò a sèl sam toujou diyo m pap sèvi yo pou Bèl flè pou anyen. Sèl sa pou yo banm sam merite, nap banm sa nou gen bezwen, sam gen bezwen. Bon, e trèt jodia la, ason sa wap nan menm nan la, tout sa yo a se nan dòmi yo moutrem yo. Se pa yon bagay m aprann fè avèk yon lòt moun. Tout sa yo se bagay natirèl. Ok, m vwayaje nan mond envizib, ok, m dòmi m wè yo pranm yo pati avèm, chak swa m wè yap pale avèm, espri a vin ap pale avèm. Bon. Sa se rob lwa ogou a ki sou mwen avek gran papa legba nou pral mande papa bosou nou mande pasay devan mèt madoulè mèt kafou mèt gran chemen mèt sekle kite mèt gran braile ebyen isit la li dou fèl piti fèl byen sèl sa mwen menm m te konn ap mache a pye Map pase mizè m konn met on jou travay konstriksyon apre m domi yo di metire m nan sa ok m pa pè tèt di m kwè nan misik mwen m kwè nan son m ok dja m vin ap kontinye travay bon sak fè m ka rive gen lajan jodi a se paske m kwè nan ginen an. E poutèt sa, tout moun ki vin limen yon balèn devan sen, ou sipoze kwè nan li, ladan l. Si ou pa kwè, frè m ak sè m yo, tout moun ki pa levanjil k ap gad videyo sa, m ta renmen nou pran sa enpòtan, tout moun ki pati, ki kite peyi ou, ou pa jete dlo, oke, leve maten, pran yon gode dlo, rele nasyon bò manman w avan, bò papa w, anpe w di yon grasa mizèrikòd ou jete twa de gout dlo, mande pasay. Pa janm mande Bondye yon bagay ou konnen n pa ka ba ou l. Tout sa w fè, mete Bondye devan, lese masa ginen dèyè. Ok lòm an de ginen an pa say pa bilye peyi nou m toujou di nou sa pa bliye peyi nou jete dlo pou ginen an pou l ban nou kote nou pase pa mande l 50 machin pa mande l 50 kay mande l yon sèl bagay ou byen di papa devan m ma met ajenou devan nou la a banm sa nou wè m merite bondye ap ba w yon gwo plat manje ni manje w pa ka fin manje l pou se pa yo bay moun ok mwen m abite rivyè la nan menm las amerika nan sendomeng men m se nèg latibonit. M gen peristil sa la depi 2009 map travay la m pa gen 2 m pa gen 3 se sèl mwen menm ok jodi a m pran desizyon m ta renmen konpa l pi sa m gen nan tèt mwen sa m gen nan ide m avèk pèp yo frè m ak sè m ni dominiken ni espanyòl ni ameriken ni nenpòt nasyon n te ye a kap gad videyo sa m ta renmen pou nou chonje lakay nou depi nou pati m pral esplike nou kòman m vin arive oungan. Sak fèm arive oungan se pandan chak swa m dòmi m wè son bèl fanm blan ki vin ap pale avèm lap esplikem kòman pou m mare majik m te vizite on amatè lèm rive nan aswè m fon revelasyon li dim a pigaw janm al kay amatè ankò ou paka amatè ou pral kay amatè parèy ou m di wi fòk m ale paske m pa konnen li dim chita atè a wap vin gwo oungan. Menm jan avèk amatè sa. Ebyen m vin arive oungan depi m piti m ap tire wòch madanm nan gen pwoblèm avèk lòt moun nan m gen ti zanmi m li gen dwa banm 25 goud li banm 30 goud li banm 100 goud ok m fè fi a tounen ba li ok aprè m vin ap travay m ap moute m ap moute ok m vin ap travay lè m vin ap travay m vin leve pye m wo m vin sendomeng m ap met jou konstriksyon lè m vin ap met jou konstriksyon m dòmi m wè s on moun ki di ou pa ka oungan pou ap travay a moun pi bon janm travay a moun ankò m di fòm travay a moun paske m paka pa viv m gen fanmi m li dim fon semèn chita lakay ou pou wè si wap travay a moun aprè m fon semèn m pa fè tèt di m chita lakay mwen ok nan semèn nan tou m wè moun ap chèche m yap mande pou morise morise m di m pa mwen menm yo mande m di m pa rekonèt kiyès ki morise a men aprè lèm vin arive. M wè moun yo di me la Murcia arete m di Murcia kisal fè yo dim yo pa konnen son revelasyon yo fè ok m esplike yo m ba yo chèz ok m pale avèk yo ok m vin arive nan kòmanse ap travay lèm vin ap travay sa son anprent nan rit mistik la ok tout sam fè li rive tout sam fè li rive sa fèm vin pi fonde nan mistik la m vin kwè nan antre bann imaj sa yo a men m te konn travay a yon sèl ti chèz pay avèk yon asyèt blan. sou vrè ginen an men aprè ou konnen lòm vin ap travay map travay tou tan wap travay wap wè kay la merite bèl m mete kay la bèl m vin ap antre plis espri plis fòs sou sa map fè a enben nou menm frè m yo kap gade m la m son malere pòv m te ye m son nèg ki konn ap moute yon pye kenèp map pran yon ponyen kenèp pou m mete nan pòch mwen map mache pou m manje kenèp brè dlo map fè yon jounen esak fèm di nou pa janm dezespere Tout sak pou ou lap vin chita nan plat menw kde sak pa pou ou a wap moute yon mòn oubyen yon pye palmis wap wè kòmann prale ebyen mwen menm map travay men gran espri gran papam banm sa se byen sa ki fè map fè mirak konsa se avèk sa mfè tout sam vle ou mèt te nenpòt peyi ou te ye a sa w bezwen a apre Bondye nou metel devan tout lrès se masa ak gine yo nap baw Ebyen lèm vin ap travay konsa map travay ok m vin kòmanse ap pran fòs mwen lèm vin ap pran fòs m kòmanse m vin achte machin m vin ap fè kay map fè bèl kay ok se lwa yo kap travay m son nèg kite malere m te konn ap mache pye atè m fè yon ap jounen ap mache a ti sandal pyem sal m konn ap mache plis ke 20 ka otè a pye m konn gen 30 goud nan menm 30 peso Pou map peye yon machin ki rele Laron sa msi kwè tout dominiken konn sak rele Laron sa tout ayisyen kap viv nan repiblik dominiken konn sak rele Laron sa map peye 15 goud poum metem nan wout nan mwatye wout poum vin nan travay kotem nan peristil sa kote w wè la lèm pran 30 goud la poum mache apye plis ke 20 ka otè. Mesye pa dekouraje ak lavi nou moun ki paka fè 50 goud paske mwen m son nèg sèl sa m tejou gen li m toujou gen vizyon nan memwa m tout sa map fè a ok pou l soti byen m konnen map gen lajan m toujou kwè nan Bondye m mete l devan m toujou jete dlo chak maten m leve m jete dlo m adrese ginen an bò manman m m adrese ginen bò papa m. Lwa Marouj yo, lwa Bachèt yo, Sensenmak, Deleong, mete yo o pye, sa fè m ka rive kote m ye la. Koulye a m vin arive ap fè travay pou moun, m achte yon machin, li pa koute m senkant goud. Poukisa? Paske m fè yon bon travay pou moun nan, moun nan ban m li. M te gen de machin, nan de machin nan m di m pa de moun, ok, m vann youn, ok, m rete avèk sa wè la. Kòm nou pa wè machin nan se mwen menm kap pale nan bouch nou pap wèl menm si kon lè nap wèl ok bon m vin ap travay tout sa w wè la a ou wè wonm sa e moun ki vin travay ki vin pot gramèsi ki pote pou nou la a bon ou travay avè rezilta depi w travay avè rezilta ou gentan konnen gen si Dye ve wap viv kan menm machin sa lè m vin achte machin sa la a frè m a sè m kap gade m yo map pale nou laverite bon natirèl. M fon travay pou yon mesye, yon dominiken. Misye fè 9 mwa l pa janm vin la. M pa janm wè l tou, l vwayaje l al Nouyòk. Apre lè m gade, m dezespere de misye, m pa janm tande l, m pa yon moun m konnen ki te reziste. Koulye a l vini, n rete, konsa lè telefòn mwen sone, lè m gade m wè se li menm ki rele m, li di l gen bezwen m. poum tann nan 8 è la nan badi a nan persil la lèm antre li dim ou konn sak gen misye banm yon milyon 500 mil goud ayayay e pou tèt sa wè tout sa wap fè kwè nan sa wap fè a depi ou kwè nan sa wap fè ou paka pa rive menm lè misye banm yon milyon an mtap mache a pye ti zèl sandal mwen map achte yon sandal 50 goud Ayibobo. Sandal 50 goud la sil kase m pa konn kòman map priye Bondye poul pa janm kase paske m pa konn kòman m pral achte yon lòt lèm gade m wè nèg la li konte pil lajan sa l ban mwen m di waw m ale m di m pral achte yon machin m ka m gon panse m di non m pap achte machin nan m di m pral fè yon kay paske fòm jwenn kote m met machin nan kanpe m ale m trase kay la pandan m fin trase kay la ok m di a e aparans Si nèg la pot tout lajan sa banm mpaka ap mache apye se salòp sa male machte machin sa pou 700 mil pyas anpi mkontinye kay la yon lè nou poko wè kay la men map pase tout pou nou wè yo e tipa tipa mte kapab diw pou nou arive gwo frèm ougan yo kap gade video sa jodi premyè. Novanm sa Tout frèm ak sèm yo manbo oungan kap gadel depi se ayisyen kap viv nenpòt peyi ou te ye a kwè nan sa wap fè a pa janm jete nasyon bò manbo bò papa ou tout moun gen yon etwal anlè paske mwen menm kwè nan etwal pam nan lap klere kote ou wèm ye la mfè sam vle mfè sam vle apre Bondye mfè sam vle apre Bondye ginen yo mwen menm mba yo gwo Respè devan famim devan tout sa devan tout zanmim e travayè m fè travay la pou ou m paka pase wont devan w m kwè nan ginyan m limen balèn sa m konnen ok djam limen balèn lan devan nou devan tout le saint se men granmoun kap bay problèm nan konsa menn men wè sa e manman premba tande sa e gran zili w konprann m si kwè e. Epa tout nan bòkò pou wè ki gon bagay konsa nan menm. Sa e bagay tèt chaje ki fè mirak. Depi w di lapli, ou frape pye w atè, ou di lapli tonbe koulye a lapli tonbe. Ayibobo! Lè m di konsa, lè m ap travay ti gason, lè mwen menm m ap travay. M sou travay. Se travay map travay men granmoun nan. Wè tout sa wè kisa sa son pyè liye. M ta renmen yon moun dim poul ta vizite bòkò poul jwenn yon pyè konsa men li. Men li. Tout an ayiti. Nenpòt kote yon moun ou sou jwenn li kay yon bòkò ou pa jwenn li kay 2. Men sa a men la. Wè sa a? Wè liv sa a la? Men li. Wè kwa wè sa a la? Men konsa l nan liv la. Ou wè sa la, men li la ankò. Se li menm ki la, se menm manmzèl ki la. Rema a sa 3. Rema a sa 3. Ou tande? Sa se li. Sa e gran mirak Afriken. E sa Bondye mete. Bondye ban nou pou nou fè, pou nou viv, pou nou bay laverite sou laflè vodou, sou tè modi nou an. Nou menm tou, nou menm Ougan, m ta renmen pou nou met tèt nou ansanm pou nou viv. Hein? Pou nou kraze yon bò peyi, pou nou fè mirak. Ou wè kote m ye a la boo m fè mirak nenpòt moun ou tande yo ta di w konsa demorise ya li mèt timoun l ap leve pou l di w men kay la poukisa paske m fè bon bagay si m t ap fè bagay ki pa t bon m t ap fè vye zak malonèt ki pa t bon m t ap bay manti lè m ap fè yon travay pou moun pou m ap marodè si Dye ve pou moun ap mache lakay mwen hein ap fè dezòd bagay ki pa bon mwen menm m pa janm sèvi ou wè pa gen yon sen la ap sèvi ou wè chabousak nan tèt mwen menm m pa sèvi l pou bèl flè. M kache ton chapo m mete. Jou dyab la fè m pase wont, m konvèti. Sa m di nou a tout kè m, sèl sa m ta renmen nou nou kwè. N ap fè seremoni an, moun nan mèt te kote l te ye, n ap fè chapit la pou ou, w ap bay non ou, sinyati ou, dat nesans ou, m fè chapit la pou ou, nimewo kay ou. Travay la menm jan. Ou bezwen lemante l nenpòt jan l te ye, nou fè tout travay. Sèl sa. Sa moun nan merite a nap ba lil. Nou gen yon pèz pou nou peze w. Ayayay. Pou nou peze w pou nou pran pèz ou. Si w antò wap pase, si w pa antò w pap pase. Nou wè nèg latibonit nou di w fè l piti fè l byen. Non dyab la se Apolinal Pyè ki sou youtou al chèche l Apolinal Pyè ou pa ka pa jwenn li. Men granmoun nan la men li. Gran zili. Bosou 3 kòn. Èzili Freda, Èzili Dantan, Èzili Dawomengo, Èzili Èzili Blan. Nou pral rekòmande pa vwa Mèt Sen Michèl Akay tout dyab, tout sa k pa bon yo nou voye yo jete nan raje, tout sa k bon nou mete tout andedan kay pou ba yo dlo, ba yo manje, ba yo bwè, ba yo frechè pou yo travay, pou yo fè mirak nan lemonn antye. Bwè gras lamizèrikòd, nou pral mande yon ti pòz. pou nou gade video sa nou m pran konfyans moun ki bezwen m moun ki bezwen kontakte m avè pou travay pou sal bezwen an pou nenpòt tipo de travay nenpòt nenpòt travay li te ye a li ka rele nan nimewo sa 8 49 352 05 50 Ansanm avè tou nimewo ap ekri anba videyo a nou kapab gade l anba videyo a nou pran l nou kapab rele n ap jwenn mwen si nou pa jwenn mwen n ap jwenn segretè ki travay avèk mwen apre sa lòt nimewo a se 829 851 0209 nou ka kontate m nan 2 nimewo sa yo a pou nou kapab kominike ansanm avèk kay la si nou bezwen kominike avèk gran zili Men gran zile, m reprezante nou nan kan, sa se li menm ki kap fè mirak sa la, nou frape pye nou atè depi nou di lapli tonbe lapli tonbe.